Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nap kòmanse par yon nòt tou senpleman paske ben y a des gens qui tentent de définir à leur façon Bwa Kale. Ben wi, ebyen gen moun ki di BA se pou bandi tann pa w la rive. W se woulib la fini. A se Ayiti dwe delivre. K se konbit touye bandi tout kote. A, Ansanm nou pi fò. L, Lavi dwe reprann. E, Elimine tout move grenn. Sa fè Bwa Kale. Brèf, bon, e, nou prale anba lavil. Tande byen, nou pral fè yon ti jimnastik la trè metodik pou kapab konprann. Men, m swete, pandan ou konprann nan tou, sa pa anpeche. Nou fay yon ti parantez pou nou kapab euh, mette le ponche yo le zi. Nous avons commencé par un tweet de Gage FM. mal, regardez-moi ça. tweet la dit. Ok, tweet a dit comme ça. la PNH assiège le gang de Village de Dieu et effectue des patrouilles pour reprendre le contrôle du centre-ville de Port-au-Prince. La panique change de camp à un moment où les forces de l'ordre se concentre sur l'assaut final les forces de l'ordre sont en confiance polisye yo an konfyans donk Izo ansanm avèk ekip li a yo menm sanse prèske pèdi batay se sa lenfo ok genyen plizyè nòt ki sòti la talè a m t ap li yon nòt ki di ekoute an nou bouche tout ti twou. Pa kite machin pase. Sa vle di pou bandi yo pa kapab resevwa bal. Pa egzanp, anba lavil la la a, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, lapolis pran dispozisyon, se sa, pou kapab koupe tout aks kote machin kapab pase. Nan blòk lapolis ap fè operasyon an, ebyen, menm Kwawouj, paka pase la. Se pou m di nou ke ebyen gen anpil dispozisyon ki pran pou kapab fè fas ak mesye sa yo pou m ta kapab di mete yon fen ak fenomèn sila. Brèf, gen anpil enfòmasyon k ap woule atè la. Tande byen wi! Banm ba nou enfòmasyon kap woule yo e mwen menm map pwofite mete yo o kondisyonèl pou nou. Yè te gen yon enfòmasyon iminan dizan tou senpleman ke Zepeken yo ta pran bal. Ok. Sa se enfòmasyon ki tap sikile. Gen lòt enfòmasyon ki vin ap sikile dizan ke Izo ta pèdi prèske 6 nèg deja. Enfòmasyon toujou. Yo di ke bagay la vrèman rèd pou Izo nan Vilaj de Dye. Ok. Genyen yon travay lapolis ap fè. Se ke nèg lame yo kòmanse bezwen pran kontwòl depi bò restoran Tifani pou rive nan Vilaj de Dye. La sanble pral gen panik paske genyen moun ki kòmanse kite Vilaj de Dye. E daprè sètèn enfòmasyon ki nou son parvenu, ta sanble genyen nèg ki nan gang nan ki anvi jwe pye yo oubyen ki kòmanse lage pye yo. O kondisyonèl toujou. Kounye a sa se tout enfòmasyon ki montre aklè ke lapolis gen konfyans. Popilasyon an li menm li kapab gen konfyans paske lòske yon chèf de gang nan tranp izo ou tande ke lapolis anvi kwense li ou menm w ap bat bravo lakontantman. Tande byen wi! Men kounye a gon bagay pou di tèt ou. Premye bagay m ap di nou. Jounalis se chache enfòmasyon, chache konnen kote verite a ye. Kounye a la a, si pa egzanp nou vin ap tande lòt enfòmasyon, yo ta di tou senpleman ke poko genyen anyen nan vilaj la. Paske jan bagay yo ye la a, se de enfòmasyon ou kapab pran avèk pensèt. Li evidan pou ke cha yo kontinye fè wout pou moun kapab konnen sa k ap pase nan vilaj la. Te gen yon batay ki te konsantre Nan zòn dèyè palman an anpil bal ap voye. Eske cha yo rantre nan vilaj de Dye? Yo poko. Men yap fè wout pou yo antre. Eske genyen sa n ta kapab rele yon veritab apreyansyon pa bò lakay Izo? Gwo pwen dentèwogasyon. Men gen yon grenn bagay pou konprann. Lè w s on chèf de gang e. Tout la polis la mobilize dèyè w ebyen w ava konprann ke eske ou dwe pè ou pa. Men enfòmasyon nou genyen sa yo reyèl. Nèg yo ap konsantre tout fòs yo sou vilaj la. Nou pa konnen si se jodi a, si se demen, si se aprè demen vilaj la kapab tonbe. Paske an matyè de gè lè genyen. on blòk yap batay pou li epi sa w tande a la blòk la tonbe ebyen se konsa w kapab di sa vle di lè 2 kan ap goumen pou on zòn ebyen depi youn pèdi sa w tande a la blòk pa l la li tonbe imedyatman sa fin fèt si nèg yo fin pran kontwòl izo yo pral konsantre oubyen konvèje vè ti lapli. Tande byen wi sa map di nou an. Donk tout sa m tap di yo kondisyonèl yo aparaman donk genyen de ti flou sou yo. Se sak fè m pa afirmatif nan tout enfòmasyon mwen tande kap sikile yo kòm kwa studio misye pran bal tou. Yo di sa. Grenn bagay pou konprann. Tande byen wi sa m pral di nou an. Imedyatman yo fin ak dosye Izo a, m pa konnen si se pou jodi a jan m di nou an, demen ou aprè demen, yo pral fikse vèti lapli nan gran ravin. Lè yo fin a ti lapli yo pral pran lòt yo. Sa vle di yo pral fini avèk mesye je pèp yo. Lè yo fini avèk mesye je pèp yo, nou pral di tèt nou ke bon nou fini avèk nèg yo la a, peyi a bon, peyi a stab. Konprann byen wi. Imedyatman yo fini avèk mesye je pèp yo paske nan je anpil moun se nèg sa yo ki pi kriminèl. Donk se nèg sa yo ki fè plis kidnaping. Epi yo fini avèk kestyon ensekirite a. Konprann byen sa m ap di nou an. Kounye a genyen yon manm je nèf ki orè fè kwa a kèlken lè lapolis ap bay bwa kale a, kèlkeswa nèg je pèp ki vin nan zòn yo, se bwa kale. Sa vle di si lapolis fikse sou Bèlè, Bèlè nan kouri la a, epi l al pase bò baz krache dife, bwa kale. L al pase nan zòn Dèlma 2. Bwa kale! Si lapolis al raboure Gabriel anba a, si Gabriel al pase nan blòk je nèf, bwa kale! Epi imedyatman sa fini, tout bagay fini, peyi a dous, pa gen ensekirite ankò. Konprann byen wi sa m ap di nou an. Donk imedyatman nèg yo fini avèk mesye je pèp yo, ebyen tout bagay pral dous. Peyi a pral nòmal, tout moun pral viv byen. M pral fè nou tande Ti Mepri, li menm ki t ap pale sou. Koze nèg savyen yo. Krim nèg sa yo fè. Lè yo kidnape moun yo boule moun yo map gade pou wè sou po do moun yo anpil mak. Ebyen ti mepri pale poul di nèg sa yo yo pap janm rive nan tranp li paske li menm li pa gen kè nèg sa yo. Ann tande ti mepri epi aprè nap vini avèk yon lòt kòmantè. Non m pa remele. Mwen menm m tanpè a sou ti zekwèm mwen ye. Mwen m pa konn pè cho. M pa konn pè show off. M konnen popilasyon an kwè nan mwen epi sa k fè tout sa k ap pase yo se fot leta, fot moun k ap viv nan depatman an tou. Men pri pou kòd pa ka gou manèg yo. Men pri pou kòd pa ka gen mwayen pou gou manèg yo. Gade yo pran konbyen moun yo pran la chak vire kont chak baz gen 3 chanm. Aprè ki nenpòt 20, 20 a 30 moun lakay yo chak jou moun lakay yo pou yo fè kòb. Mwen menm m pa gen kòb sa. Se ti byen m gen, men kote m ap dòmi ak sè mwen kote yo ye a, m mete l nan pla m. Ba m pase di m di l. M met l nan pla m pou m fè kisa? Pou manje? Pou m pa bezwen manje? Non m ka travay pou m pa bezwen manje. M pa kwè m ap rete nan nivo sa. Se pou m fè yon sèl bagay pou m ka sove la ti brenn. Epi leta kwaze bra l. Pa gen anyen k fèt. Mwen m ka batay. M ka batay nèg yo. Dan pou dan. Poukisa nèg yo pa travèse nan mwen mwen menm? Y ap travèse larivyè, y ap travèse pou gen kote pou y ale. Poukisa mwen k tou pre yo a, m gen chemen antre nan sòs la se yon ti dlo ki bare non. Se yon dren. Dren an gen pon plizyè kote ladan l pou pase. Plizyè wout machin pou pase. Poukisa yo pa antre sou mwen? Poukisa yo pa aji avèm? Peyi m mwen k anfas yo, lòt kote yo pa anfas yo. E la popilasyon ta wè si leta pat konplis nan sa kap fèt la. Si moun sa yo tou pat konplis nan sa kap fèt la tou. Pou yap pran ti malerèz yo, pou yo kidnape yo, fè kòb, moso nan men yo, moso al jwenn patwon yo. Se sa kap fèt Latibonit la. Mwen m ta vle Latibonit la chanje. E m vin pou li. M mèt mouri pou sa. M pa fyè pou m mouri pou Latibonit, paske m mouri pou lakay mwen. M fyè pou m maryem pou kote. Lè m rive nan Sid, m di yo m se nè Latibonit pou m fyè de li. Lè m rive Okap, m di m se nè Latibonit pou m fyè. M nan Etazini pou m di m se nè Latibonit pou m fyè. M nèg Senmak, m nèg Tirivyè, m fyè. Nèg Lestè, nèg Machan, pou m fyè. Se sa k ap fè bote mwen menm. Se pa pou di yo di, a, sa a yon rezo gang lan. Sa se yon rezo gang li ye, yon rezo kidnapè k ap vyole timoun kenzan. Sa yo touche m. Anpil, bon depi aswè map kriye, map pete kou moute desann, map mache dèyè moun nan tout raje a. Donk nou rive gras ak sipò nou, nou mete e gras ak sipò ou menm an tèt, nou rive libere 15 moun sa yo, donk nou sot pale avèk ladan yo la, ki eksplike nou yo vrèman vrèman vrèman kontan paske yo wè akèy nou ba yo, jan nou ba yo swen, nou ba yo sipò, ba yo manje, ba yo rad. E jounen jodi a, mepri ou menm ki nan nivo ba Latibonit lan, genyen toupatou nan peyi a yon mobilizasyon popilasyon an leve paske yo wè Leta li menm li fayi pou yo goumen kont gang ame yo. Donk jan w sot di talè a, nou wè mesye Gran Grif yo, yo pa atake ou yo menm. Ou menm ki kapab koresponn avè yo, yo pa atake nou. Men se moun popilasyon sivil la yo menm k ap sibi anba moun sa yo. Donk nou menm pandan nou t al fè operasyon pou nou te libere moun yo, nou pa t jwenn fas kare mesye sa yo pa t ba nou opozisyon. Non, non pa t gen sa yo. Moun yo te jwe jwèt pa yo tou. M pa ka di a, moun yo jwe jwèt pa yo tou pou met tèt yo deyò tou. E se la m pral aprann nou ki sa k gen, ke n anba sipò pa nou. Moun yo ba Jewova non, ba yo pa gen dyòlè ladan l, li pa fè gran chik bay la, laverite a e pou di l, se gras moun ki resi bay, ki plis tèt yo nan pozisyon pou yo fè sa, mwen jwenn sipò pa nou pandan yo fè sa tou. A entelijans moun yo. Ok. Donk kounye a, pifò moun sa yo gentan rejwenn fanmi yo, nou gen sèlman 3 avèk timoun 15 an ki la. Ou bay Pou ka rann plis bri devan Mwen men m pa ba li Pou konsa m ba li paske m ta renmen tout moun viv ak moun Jan jodi a m ka manje yon bèl manje moun nan manje l tou sa fè m fyè lè moun nan ap yon bèl manje li pa ka manje l demen sere pa yon trak pou mwen ou p wè sa m chwazi met tout moun anba vant mwen yon moun ki va gen moun li mouri m kwè m antere l depi m kwè bon Dye li te ban m. Favè pou m gen mwayen pou m fè l. Donk batay pou libere Latibonit lan ou menm ou detèmine pou sa. Donk kounye a pa ki mwayen, paske dènyeman ou t ap pale, ou t ap plenyen de fot de mwayen tout bon vre pou w ta kapab rive mennen yon Batay nou kapab di de grand anvègi kont mesye sa yo pou nou kapab rive derasinen baz sa a. Pou w rive fè travay sa a Mepri, ki sipò w manke? Padan m nan m te di sa deja, m te rive di sa, ki sipò m manke? Lè w ap goumen avèk moun, lè yon moun chwazi pou l mete ou deyò lakay ou, si w estope pou w estope l, pou w estope l, li mande w twò bagay. Asire w pou w akite kay ou. Asire w pou w genyen tout sa w bezwen pou w antreprann pou w atake advèsè a. Konsa tou w ka antre lakay tou. Mwen menm, mwen goumen sou twa tab. Mwen goumen sou tab pou lapè. Ann pote konsyans de peyi nou. Sa se yon premye tab. Dezyèm tab la, mwen goumen poukisa pa gen yon pou nou negosye. Ki sa ki pa bon? Eske poukisa nou pa goumen kont moun kap fè sak pa bon an pleke nou menm ti peyizan kap goumen antre nou ankò? Twazyèm tab la, lè moun pa vle tande sa yo, mwen Maji, janm ka aji avèw paske Latibonit pa pou yon gwoup moun ki a zam. Latibonit se pou tout moun fonksyone, wout nasyonal la la pou tout depatman pase sou li. On nèg pa aprann pran otaj. Mwen ayenke m manke. Bon kote kare nèg yo, nèg yo se zam yo gen nan men yo. Fòk m gen zam nan menm tou, fòk m gen bal nan menm tou pou m bat ak nèg yo. Lè chak ti gen yon ti goumen, nèg milis pran yon moute bal yo tout pèt. Paske m p ap vòlè, nèg k ap vòlè ap pran l paske l konnen zafè li yo avè l. Mwen m la pou m estope moun k ap fè malere yo abi pou moun yo pa ka travay ak ti tè yo. Gade tè mwen, yon plen tè m ye. An gad lè li ye m poko pran yon kote diri. Li kapab rele w gang. Premye bagay pou m di nou, petèt nou kab tande yon jounalis ap pale, nou pa konnen ki wòl jounalis la. Jounalis la se chache konnen ki sa k reyèl la. Lè l genyen yon bè nan men l, li poko konn sa l ye, si l otantik ou pa, li oblije mete l o kondisyonèl. Lè sa a l pa pral nan rakonte, li pa pral nan temtem. Konprann byen wi! Gen de enfòmasyon yon jounalis li genyen nan moman sa a, li kapab pran prekosyon pou li pa lage l. Se yon mannyè pou pa devye sa n ta rele fenomèn bwa kale a. Men, an reyalite, kòmsi alevidans dè choz, Si jounalis lan, ki dwe gen yon konpòteman enpasyal, sa vle di l pa nan bò sa, l pa nan bò sa, li dwe neutre, ebyen lè genyen yon enfòmasyon, fòk li kapab chèche detèmine le vrai du faux. Konprann byen wi, lè jounalis la antre nan jimnastik sila a, sa pa vle di li bandi pou sa. Par exemple, quand un journaliste étranger. vini nan peyi Dayiti, l al fè yon entèvyou ansanm avèk Barbecue. Eske jounalis sa a, li s on gang pou otan? Lè yon jounalis sot nan peyi etranje, li negosye yon pasaj pou kapab al entèvyouve yon chèf de gang, eske jounalis sa a, li s on bandi pou otan? Konprann byen wi sa m ap di nou an. Donk pèp ayisyen, fòk nou kòmanse kiltive. M konnen nou pa sòt. Fòk nou konprann reyalite a tou. Lè pa egzanp gen gè nan tèl peyi, pa egzanp nou pran Lasiri, nou pran Irak, nou pran tout kote k gen gè yo, pa egzanp lè w pran gwoup Boko Haram nan peyi Nijerya, èske nou konnen gen nèg ki al fè entèvyou avèk yo? Menm si sa Ayiti ap viv la li enpe diferan men, ekoute, jounalis lan, li la pou li kapab toujou bay enfòmasyon. Dèfwa l kapab analize, dèfwa l kapab kòmante e lè w analize ou kòmante sa pe deranje antouka paske sitou si ou bay verite epi yon lòt bò pa renmen verite ou bay la. Konprann byen. Donk, jan de kòmantè sa yo m rann mwen kont ke m ap toujou jwenn yo. M swete ke kòmsi nou toujou kontinye. fè kòmantè ki pa bon yo, paske gon lè kap rive nap di tèt nou waw mesye gade tout bagay m di RL mesye, misye toujou rete tennfas, misye kanpe dan ou konprann, avè di m pa janm dewoute l, paske jè kòm lenpresyon ke sè jan la ki fon dè kòmantè biza, bè i chèch a nou trene dan sète bou sa ki petèt pap fè. Valè nou, sa ki petèt ap sal imaj nou si nou aksepte oubyen nou antre nan lojik sila a. Feyton sa nou pap jwel. Moun ki vle enplike nou nan gang nan nou di feyton sa nou pap jwel konpwene byen.